Ebyen misye fon ti jalouzi wi la paske Ebyen map salye moun mwen bliye salye li son non se Jean Mikelson Mikelson ki depi Florid donk se bon zanmi nou donk nap salye tout fanmi Jean Mikelson ki ap tande emisyon sa tou e nap salye tout lòt moun ki ap tande nou aktyèlman alò se pati pou vòt emisyon fòm di nou ke m pa ka pouse vwa twòp paske imedyatman ke mwen pouse l yo estime ke m pale anpil twòp Donk m kapab genyen ti pwoblèm. Men ekoute n ap fè yon maksimòm sakrifis. Se yon maksimòm sakrifis nou fè pou nou la paske on se san pa two byen se pati pou vòtre emisyon. Kwadèboukè. Fò n di ke aprè dram ki pase dan la joune di 20 out 2022 o nivo de la kwadèboukè. La komin sè reveye avèk ankò de tir la polis avèk bandi. Men m ta kapab di moun ki make epizòd sa jan m te di yè nan yon emisyon se nèg site doudoun yo paske ou tire sou yon machin ki gen plizyè moun ladann ou mete dife 3 moun nan yon sèl fanmi kalsine. Li preferab pou nou pase nan zòn Bon Repo, pase nan zòn Kwa Dè Misyon, paske depi nou Kwa Dè Misyon nou pi sef. Depi nou pa bandi ki an afè, depi w pase Kwa Dè Misyon ou pi sef, paske yo pap touye w, m pa kwè w ap genyen gwo bagay. Men, lòt bò a la, sa vle di se 2 kriminèl, 2 serial killer ki genyen lòt bò a, donk prekosyon. Nou prale nan latibonit. Bagay la rèd pou moun nan latibonit. Se sa m toujou ap di nou kelke swa jan bandi yo ap fonksyone popilasyon an pap janm renmen yo paske banm di nou yon bagay yo anpeche moun yo viv. Yo ka leve yon bon maten la yo poze yon lwa epi sa w tande a la pwoblèm. Pa egzanp gon zòn ke m te rete te gon chèf ki vin ladan l depi moun nan diskisyon w ap peye 300 dola bon èske w panse moun ap renmen w menm lè w wè moun tou y ap kolabore avè w. Yo pap janm renmen w vre. Èske nou konprann? Donk se pa jan de restriksyon sa yo, lwa sa yo nou enpoze sou moun yo ki pou fè moun yo renmen nou. Pito nou bay moun yo tout libète yo paske avan moun yo t ap viv byen. Èske nou konprann? Donk moun ti rivyè te kontan. Nou te wè nan premyè videyo kote lè, kòman bandi sa rele ankò? Nou wè kòman moun yo te kontan. Epi gen yon lòt videyo ankò kote yo kraze kay yon vagabon, yon gang Jonas. Kounye a misye di li pa t gang, kounye a li pral gang. Moun Ti Rivyè veye kò nou. Dabò, on va regarder la petite vidéo e pi aprè n ap vini avèk deklarasyon Jonas, chèf gang palmis. Ebyen, atansyon wi, atansyon. Sa e mi nan la li a apre sa. Sa se eskal li a kaze kouz. Apre sa, kay anba a pran kou, ki vle di anlè a, li menm li ka tou tonbe a kenpòt moman. Tout se kay anlè, kay anba a ki pran kou konsa la. Kay anba a kraze. Woy! Yo kraze disko a, papa. Mwen menm sèt fwa si mwen menm met pye m atè mwen m pat gang kounya mwen m gang Koze pèp. Gang pa stereo li ye si se pou fèt. Si leta ap aji konsa nòmalman mwen m dwe aji ansanm paske m pa ka m pa ka redi pou m fè pou m fè kay m redi pou moun soti kote pou vin m kraze l men m pa gen pwoblèm sa mwen menm nan jou la m pap ba w manti ti rivyè gen yon poul poul plen san paske mama mama m ap tanpri bay ti rivyè. Ryan. Donk lè ou pale de sa moun ou wè se pòtoprens tou se menm jan pase ou di ke ou pat gang kounye a ou se gang donk pase ou konnen depi se gang lè lapolis li menm lap aji lè ou di tèt ou se gang lan lè lap aji lap lap detwi sa ou genyen petèt nou wè se konsa polisye ayisyen yo menm yo aji kit pou te nan kwadèboukè donk jounen jodi a la eske ou panse ke menm jan lòt lòt lòt yo ki viktim nan yo pa reyaji konsa yo pa di ke yo pral touye pèp se lapolis ki krazel donk Kou yo fè yon bagay yo fache, yo pat kriminèl se lè sa yo vin kriminèl. Men avan sa lè w te touye ti machann fresko a ou pat janm kriminèl? Hein? Lè wap fè yon pakèt ekzaksyon nan zòn nan ou pat janm kriminèl? Se nèg yo e lapolis kap fè nou pale anpil. Nou konprann? E lapolis men m panse ke gon lè kap rive tout nèg ap chache yon kote yo met kò yo paske yap wè ke gen bagay serye kap fèt atè a, yap wè ke plas yo se prizon. oubyen simetyè. Antretan fòk mwen di nou ke genyen polisye Elize Felix ki te blese nan kad operasyon lapolis nan Savyen, misye mouri. Misye se ajan inite departemantal mentyen dòdr Elize Felix li blese nan epòl li nan kad operasyon lapolis pou te kapab deloje gang ame Savyen. Li mouri maten dimanch 2 me. 22 an, dimanch 21 out 2022 an. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote yon sous polisyè o nivo departeman Lartibonit sou kouvè anonima. Ajan udmo, daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou, li mouri nan sal operasyon lopital inivèsitè nan Mirbalè kote yo te transfere li pa elikoptè nan sware samdi an. aprè li te pran yon premye swen nan lopital Sen Nikola nan Sen Mak. Marye, papa yon ti fi 6 an, daprè yon frè li ki se Gregory Felix, ebyen Elise te fè pati 24 trièm pwomosyon pnh e li tap travay nan mitan inite taktik anti gang, utag, nan pnh. Li te blese nan kad operasyon lapolis samdi 20 out 2022 an nan Savyen nan komin Ti Rivyè Latibonit kote gang Gran Grif ki gen nan tèt li Luckson Elan ap simen latèrè. Antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di